Rezon ki te fè nou nan lari a toujou mete nou nan lari a. Ki rezon li ye? Se yon rezon de pwoblèm de ensekirite sosyal e ensekirite piblik. O nivo ensekirite piblik la tout moun wè l, tout moun gentan konstate l, mesye sa yo pa vini pou yo rezoud pwoblèm ensekirite piblik la. Èske te kab genyen li nan pwogram yo, yo t ap gentan fè l deja. E dezyèm faz la se faz ensekirite sosyal la. Ou wè pou moun dabò la nan tout peyi a nèt. Fò yo ta bay chak fanmi 50 mil goud pou fèt la la pou ke moun kap vann yo kapab jwenn kòb y achte. Eske misye ka fè sa? Wè misye se finansè ap finanse bandi. Menm sa Jovenel ta fè se li lap kontinye fè. Paske li son ansyen konseye Jovenel li te ye. Jodia jounen jodia wè se menm sa Jovenel tap fè a, bay bandi lajan epi popilasyon an menm olye pran kòl ap envestil pou pèmèt ke ekonomi a avanse Pou tout yon nivo sosyal pou moun yo ame viv vi sosyal moun yo amelyore sal fè li menm se bandi lap bay kòb lap ankouraje bandi bay bandi zam bay bandi minisyon bay bandi lajan epi pèp la ki ap soufri a toujou ap rete ap soufri e nou di se fòk sa fini o nivo sekirite sosyal la kisa moun yo gen kòm a travay aktivite travay pa gen travay pa gen okenn travay ki kreye pa gen pyès anplwa menm ki kreye li ke nan vil la ke nan tout peyi a. Pa genyen pèsòn ki ka al lopital la pou di y ap jwenn swen sante, ke nan Gonayiv, ke ke se nan tout rès peyi a. Pa gen lopital k ap fonksyone vre. Si gen fon nan lopital yo, yo pa achte anyen pou yo mete nan men kòm medikaman. O nivo sosyal la, e pa mache. Timoun ki ye lakay yo la, gen timoun ki voye timoun, gen paran ki voye timoun lekòl, yo pa ka peye lekòl la non. Pou elèv yo te konpoze la, se deyò yo mete yo. Timoun yo paka konpoze. Epi pou moun ap palem de jovenel avek tout ariel ki t ansyen konseye jovenel ap vin gonayiv pou li fè kisa? Premye janvye se dat pou moun komemore viktwa ki te fèt ki viktwa ki te fèt la yon pèp ki nan soufrans depi lamò de desalin epi jounen jodi a ap palem de yon nèg kap vin fè diskou vin fè bèl pale anpil non nou di non e nou kwè ke se yon mak yon leson lap ye pou ke ariel ki la konnen ke gonayiv pa nan jwèt. Se lap tete langa nèg pòtoprens yo men bon isit nou pap jwenn anyen e sa yo kòmanse a la e si misye pa pran menl enben lap debouche sou yon lòt mouvman ki ap pi rèd ke mouvman 2004 la. M gen moun ki di ta genyen 2 gwoup nan Raboto ki ta resevwa kòb nan men PM Ariel pou Ariel kapab vini la kisa ou reponn? Mwen menm pa pral kòmante sou kòb ki bay, tout kòb ki bay kòb leta yo ye. Yèswa moun ki jwenn kòb la, oh si misye ban mwen yon 50 mil dola ameriken map pranl, map achte minisyon pou m met nan bouda lòt la. Pèp la grangou, li jwenn kòb, lap pran kòb. Kèlkeswa moun ki jwenn kòb la, pran kòb. E lajan leta nèg yap vòlè, pran kòb. Depi yo ba nou kòb, pran kòb. Majistra ba nou kòb, pran kòb. Delege ba nou kòb, pran kòb. Kèlkeswa minis ki ba nou kòb la, pran kòb la. Epi mete kawotchou nan dèyè yo. Gen 2 mouvman ki fèt, gen youn ki fèt yè aprè midi, e genyen yon stang ki tap konstwi pou resevwa PM Ariel Henry, e nan stang sa a, e genyen yon gwoup moun ame, bon nou pa konnen ki kote l soti, se sak fè nou vini la pou nou vin chèche enfòmasyon an, genyen youn nan bòs yo ki pran bal, epi stang lan jiskaprezan pa gen anyen kap fèt, e kiyès ki te leve kanpe, èske se nou? Si ekip pam nan tap tire sou moun se sou da se sou majistra yo tap tire yo pa ta ka tire sou bòs yo ekip la ale l gaye tout moun kouri men nèg yo retounen nan baz yo se aprè m tande te gen moun ki blese kounye a se pral gade pou sekirite majistra a ki te gen zam nan menm ki tap tire a tou pou yo konnen èske se pa li k tue moun nan yal verifye kalib la pou yo konnen èske se pa majistra a oubyen vake lòt gwoup ki fè travay la men lè gwoup sa te fin sòti a paske pat nèg a zam nan k te nan lari. Se popilasyon Gonayiv la ki te pran lari avèk nou pou al fèmen sant lan. Moun yo te tèlman anpil, se kouri men majistra kouri. Donk si gen moun ki blese fò al verifye zam majistra a pou yo konnen rale tye moun nan. Paske kalib yo di m ki tire l la, se pa kalib bò sa bò Isya li ye, li pa kalib Raboto. Hum, alò se gwo kalib? Yo di m son gwo kalib, parèy zam ki nan men yon galil ki parèy kalib ki nan men sekirite majistra a. Vwala wente e maten an e ti machann yo kouri la wi ti machann yo wente e sak pase eske se nou menm ki te leve kanpe. Depi yè tout machann yo avèti piga yo desann sak pat konnen yo atè yo desann epi tout moun di yo ale paske nou pa vle pou si e majistra Donald voye moun vin tire moun bò isi a pou yo pran katouch se pou sekirite yo nou mande yo pou yo deplase paske si yè Sak fèt la la nèg yo gentan tchon moun yo lage yo tiron moun yo lagel sou do nou m di machann yo veye paske yo ka vin tchon moun nan kòtò la pou yo lagel sou do raboto. M trè byen. Sa kap fèt la se leta o pli o nivo men m wè ou e pèsiste sou kesyon majistra a. Ki pwoblèm majistra. Majistra se reprezantan pouvwa li, li pat konn yon majistra eli, Se mwen se pou pouvwa pouvwa ki la ki metel donk tou sa el ap fè la e pou pouvwa lap fèl se reprezantan dirèk pouvwa liye la se pa pèp ki metel se pa pèp ki te eli misye enben misye la lap travay pou leta pou leta santral la ki se ariel. Trè byen men wente ariel sa jodia li son akouchman ki fè yon pè jimo se pouvwa kite la nou tap kouri dèyèl la ansanm avèk. Opozisyon sa a jodi a, an nou gad yon nèg tankou Andre Michel ki te vini la nan Raboto, ki t ap manifeste, ki te pran lwa, ki mache a pye. Men jodi a, ki sa ou vle fè m konprann tout mesye sa yo toujou nan pouvwa epi nou menm nou toujou n ap manifeste nan Raboto? Sa k pase? Lè Pitit Bondye a te vin sou latè, li te pran douz zèk met bò kote l. Pitit Bondye a ki rele Yawe, ke tout moun ap rele Jezikri jodi a. Men nan mitan misye te gen tèt. Gen nèg ki pa gen kolòn, gen nèg ki renmen lajan. Pou 30 pyès wi lajan Jida te vann Jezi. Ou panse jodi a la, si Jida te kòbò kot Jezi Kris tap fè gwo mirak sa, li te trayi l, ou panse jodi a tout nèg ki nan politik, se tout nèg kap batay pou pèp? Gen de nèg se vant. Se trip yo yo wè. Se ti kay pou y al achte pou y al fè bèl mèvèy. Yo pa wè afè pèp vre. Epi lanati ap pèmèt nou dekouvri yo pou ke jou jijman an, pou tout nèg al nan jijman. Wi, Wentè, èske nou panse nou kapab reziste pou nou anpeche Ariel Henry vini alòske nou konnen gen lame? Mwen gen enfòmasyon tou gen Enol Joseph ki se pitit Gonayiv Non nou gen enfòmasyon l te vin chita ansanm avèk 2 pitit Raboto 2 moun ki nan batay la eske se vre? Se sa pou di ami entènot yo kap swiv nou la. Ministè ki regalyen yo fòl remèt yo paske pa gen sekirite fòl ba yon minis jis sekirite jistis pou bay jistis e bay sekirite li pa kapab pwoteje teritwa la bezwen minis enteryè ki solid ki kòrèk. Uhmm wente we ee. Ariel poze plizyè aksyon nou pa janm di anyen tankou li monte gaz Ariel antre palè nasyonal li revoke l ranplase nou menm ki se fòs revolisyonè nou pa janm di anyen kisa k pase nou pat okouran. Tout sa kap pase yo la vagez la yo tout moun tande tout moun wèl gen bagay ke nèg la ka fè pòtoprens li paka fèl gonayiv on nèg ki antre nan palè nasyonal li pa chèf li pa gen anyen Nèg la asasinen Jovenel li menm avèk tout ekip li a tout madan Jovenel yo met ansanm yo asasine nèg la epi nèg la toujou sou pouvwa l epi tout moun ap gade l enben nou swiv nou kite pèp la wè nèg la ap monte apre pa di se nou menm ki tap anmède l ki kap anmède peyi a k fè yon peyi ap mache nou kite fè ti tan an li fè tan an tout moun wè l pap regle anyen epi nou di dezòmè se fini. Se raseta sa finn. Raboto gen yon pakèt jèn gason ki toujou ap batay jodi a batay kap fèt la se vre mesye yo pa janm batay pou enterè yo jis batay pou kondisyon lavi yo amelyore men pa kont gaz la moute m wè nou pat di anyen se pandan Ariel vini la nou leve kanpe nap di non nou pa dakò se pa yon batay enterè kap fèt. Nou te dil deja nou pale a lapres nou di lapres gaz la pa gen dwa monte e Ariel ap preparel la. Men nou pat di anyen nou pat di anyen wen te. Nou te pale ou menm ou gen dwa pat okouran nou pale avek lapres nou di ke nou denonse sal prevwa poul fè la apre janvye la li gen pou etansyon monte gaz la 525 goud li tap tou profite di Ariel ke tout moun kenbe sil on gaz lachte menm sil tache gaz la 100 dola ameriken baril la. Lò divize l, galon gaz ap vin egal a 2 dola 40, pa gen defisi la. 2 dola 40 ameriken li ba w 242 goud. Si w vann li 250 goud, gen benefis ki fèt. Nou bezwen yon pouvwa k ap pèmèt ke lè leta achte gaz la, leta revann li, ti benefis k ap fèt la pou leta sèvi avè l. Misye pa ka pran gaz la al mete l nan men sektè prive. Kote yap met gaz la se sou Duvalier ki te repare l epi jounen jodi a l nan men nèg prive ou pa wè se yon bann nèg ki vini pou defann la koz dè zòm di sektè prive gaz la pa gen defisi sou li mwen menm Windy Etienne ki di w sa gaz la pa gen defisi sou li okontrè lè yo vann 250 goud la gen 8 dola ki fèt sou gaz la donk si gen 8 dola ki fèt sou gaz la pandan nan jan y achte l la aktyèlman an kote defisi a ye ou wè se nèg kap andre moun pou yo fè monte gaz la nou di klè. Gaz la pa gen pyès defisi ladan l. E gaz la p ap monte, e fò nou goumen pou dola a vin egal a 5 goud. Men l deja moute Wentè, èske se pa ou k anreta la? Gaz la moute deja? Li pa monte jan pou l monte a. An, jan pou l moute a, men l moute kanmenm. Li monte kanmenm. E sa fè m ap mande ti mesye k ap fè taksi yo, mesye chofè k ap fè taksi ni ki nan kamyonèt ni nan motosiklèt yo, Fò nou leve kanpe paske se nou kap sibi l, pa gen paran kap ka peye 50 goud, 100 goud pou piti moun al lekòl. Son bonè ki vini pou toufe pèp la. Yo fè sa deja nan bann lòt peyi an Afrik. Toufe pèp la, toufe pèp la. Nou menm nou di mouvman revolisyonè nap mennen an la, sa pap rive fèt nan Gonayiv. Nou kòmanse di pou nou fè reyinyon. N ap kontinye fè reyinyon jiskaske tout Gonayiv, tout Latibonit, tout peyi a nèt kanpe ansanm avèk nou pou n avanse, pou nou mete yon pouvwa k ap kapab defann enterè popilasyon an, yon pouvwa k ap kapab defann enterè mas pèp la, yon pouvwa kote anndan l tout timoun pral lekòl nòmalman, gratwitman nan tout lekòl, ke l prive, ke l leta, pou tout moun leve, se pa tèt ki ap kase pou yo bay timoun manje. Pou tout moun releve, yo kontan konnen kote sous mwayen ekonomik yo ap soti. Jodi a fòs revolisyonè kanpe, Ariel paka vin Gonayiv toutotan ke kondisyon moun yo jan yo ye la li pa amelyore. Eske nou kanpe sèl pou Ariel pa vin Gonayiv odimwens nou gon 7 fevriye kap mache sou nou la a? M pa tande nou di anyen, eske Ariel gon pouvwa endefini oswa yon pouvwa ke Se li menm sèlman k ap tranche, k ap koupe, pa gen pyès moun ki di l anyen. Ou pa konn si l la pou 7 fevriye, ou pa konn pou ki lè l la. Nou menm nan fòs revolisyonè, ki sa nou di de boulva sa a ak de Varyèl la? Nou menm nan fòs sèlman nou kenbe tè Aryèl. Aryèl pran pouvwa, m di l deja, li tchwe Jovnèl avèk tout madan Jovnèl, avèk tout ansyen minis afè etranjè la, yo met ansanm avèk tout Miki pou yo tchwe Jovnèl. Mwen nou menm nou pat konnen l, nou pat nan patisipasyon avèk yo nan zak yo tap poze a. Son pouvwa yo pran, yo vle kenbe l pou jijman Petro a pa fèt, pou ke pèp la rete nan sa l ye la. Nou di l deja, batay lap mennen an son batay revolisyonè, lap nou vle chanjman total kapital. Ensekirite ap vale teren, nou di l nou kont ensekirite a. Nou di ke pèp la pa gen travay, fòk gen travay. Nou genyen anpil min ke nou pa janm ka eksplwate, nap rive sou sa yo. E nou bezwen yon gouvènman serye. ki dwe monte pou pèmèt ke tout min nou eksplwate pou bay travay anndan peyi a. Nou vle anndan peyi sa a, chak moun lè l rive lopital la fò l gon kat de sekirite sante pou lè l rive l bay kat la li jwenn sante. Nou di ke lè ti granmoun nan kòmanse ap ti granmoun, ke se granmoun ki nan komès, ke l ap travay nan leta, ke l ap travay nan prive, Fòl gen asirans vyeyès li pou gon kòb chak mwa lap touche nou la lil pi lwen ke afè Ariel moun yap pale a mwen mpa rekonèt Ariel mpat metel mpa konn kotel sòti son bann defakto mdi ke nou pa rekonèt yo e fò nou frape jiskaske moun sa yo bay pouvwa. Gen moun ki ta di, e nou menm nou gen yon sektè byen detemine n ap travay pou li, tankou gen de moun ki site non ansyen senatè Latortue, e nou menm nan Raboto, ki sa nou voye kòm repons bay moun sa yo? Bon, lè Desalin te pran endepandans lan, yo te di se Lawoland ki te ede l. Yo di se Lawoland ki ede l. Enben eske se vre? Anpil moun ka pale, kòmantè, nèg ki fanatik pouvwa kap fè kòb ka toujou di sa yo pito. Men nou menm nou konnen reyalite pa nou an, se ke nap viv nan yon peyi kote pa gen pwojè pou pèsòn, ni pou jèn, ni pou vye yo. Nou menm nou di fòk gen pwojè pou tout kategori. Trè byen. Ann fè yon kout pye sou pwoblèm ensekirite a. Nou aprann gen 2 moun ki te vini nan batay la Raboto e jodi a ki pa la ankò. E sak fè yo pa la? Si yo te bon, yo tap la avèl. Lè a rive pou yale, yo fin ba yo kout men, lè a rive pou yale, yale. Men nèg yo pale yo di nou manke tchwe yo nan raboto sak pase nou trèt. M pa konn sa m tande nan radyo misye pa m pa tande pyès nèg yo plenyen sou sa. Wi nèg yo pale nan radyo nan mikwo pam yo yo denonse si yo pa kouri chape poul yo yo tap mouri nan raboto nou trèt. Non, mo ou t sot di talè a la kelkeswa moun ki baw kob ou ka prann. Kelkeswa moun ki bay kob nan vil la, ke se mwen l bay li, si l banm kob la yon gwo kob map achte minisyon avèk li pou m ka met katouch nan mouda yo.